Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon sa fè lontan m pa tande ti moun yo paske ya de jan ki mapèl sovan pou me di ekoute RL les enfants adorent écouter ta voix surtout quand tu dis bonjour bonsoir la famille et à la fin de l'émission quand tu dis souvan Euh, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Ben oui, c'est ça la leçon avec RL. RL, c'est pour les enfants, pour les vieux, pour les jeunes, tout simplement. Donc, ça veut dire que nous touchons toute catégorie de personnes. On va commencer cette émission avec cette euh, petite vidéo. ki yo menm kontan kap enjoy yo ekoute gen moun ki pwofite pran video sila pou plase li nan yon kontèks ke li pa ye kisa li ye bokou de jan on poste sèt video dizan tou senpleman ke ebyen sa se moun solino ki kontan apre gè ki te gen avèk belè la. Lè m chache byen, mwen jwenn yon maksimòm enfòmasyon. E mwen jwenn yon moun tou ki li menm kòmanse resevwa des avertissements e anpil lòt moun reprimande li nan le sans ke, ebyen ekoute poukwa ta deside anfèt al poste kò nan yon videyo konsa, ou konnen jan peyi a frajil patati patata. Ekoute pou des explications, videyo sa li fèt se te an fevriye 2022. Tande byen wi! Petèt ke ou kapab wè moun ou konnen sou videyo a, e ou ka wè yon pakèt moun ou pa konnen tou. Men, gen yon tip ki, euh, parèt nan videyo a, se yon tip ki li menm tou konn al jwe enpe partou. Se sa ki poze pwoblèm nan. Men ekoute, pou tout moun ki ap di se videyo ki fèt ane sila, pa ditou vrè. E mwen mennen enfòmasyon, mwen wè ke sa se yon videyo ki te fèt nan ane 2000. 22 an fevriye 2022. Dayè, lè jèn sa yo t ap pran inisyativ pou te kapab òganize ti aktivite sila a lapròch de lasezon karnavalèsk, ebyen, mwen gen yon zanmi m yo te tcheke pou yo di, tanpri souple èske w kapab fè yon ti kichòy pou mwen, fè m jwenn yon ti piblisite patati patata pou n kapab reyalize ti aktivite sila a nan zòn nan? Se te yon moman plezi, yon moman lajwa, yon ti moman aktivite kè kontan. Donk, pou lèjan ki apèl. Eh ce type là pour lui dire écoutez faites gaffe non sa se yon video ki te la depi 2022 comprenez bien bon mwen genyen yon ti koze m vin pale avek nou la concernant le ministère de la justice et de la securite publique m ta kapab di son redi paske moi j'ai ecoute Rudy Sanon ki li menm pran abò euh ministè M pap di minis la non men ministère de la justice et de la sécurité publique. E finalman ou menm ki kapab gen chans pou tande Roudy Sanon lap gen rezon e li gen rezon. Vous savez pourquoi? Kisa leta la poul fè? Pa egzanp ann pran lapolis. Lapolis elle est là justement pour proteger et servir. Men eske nan sa nou ye la lapolis kapab di nou bay vag? Pa egzanp dènyeman la a m te fon emisyon pou m di ke ebyen Tout zam ta dwe legal nan peyi a, sa a ete un test pour savoir ben s'il y a des gens ki yo menm dakò sa, men eske nou konnen genyen plizyè moun ki rele m ki di m ben RL moi je suis pas d'accord avec toi vous savez pourquoi paske menm lè peyi a tap fini men omwen leta li rete yon senbòl fòk li asime responsabilite l tout zam pa ka legal paske si ou menm avèk yon zam ilegal yap arete w brother Ou konprann? Menm lè pa gen sèvis nan sèkilasyon, men si machin ou frèm li pa gen papye, y ap arete w. Ebyen, mwen m te oblije dakò avèk li, men ekoute. Leta tou fòk li rive yon kote pou l asime responsabilite l, vye frè. Paske, men sa ministè jistis di, Jounen jodi a la a, si yon moun atake w, li antre lakay ou, defann tèt ou jan w kapab. Men nan kisa yon leta lage moun? Eske nou konprann? Tankou jan Roody Ibo di li, menm moun sa ki nan fè gagòt nan kòb kanaval e se menm moun sa ki di w ke ah jan peyi a ye la se chak grenn moun degaje w defann tèt ou. Sof ki pe, kounye a la kisa nou desele nan leta a? Nou wè se yon leta ki rete bra kwaze. Se yon leta ki m ta kapab di montre ke gen yon sètèn pasivite lakay li e Lè pou l ap aji a, l ap just aji pou l fè dè zami entènasyono kontan. Konprann byen wi sa m ap di nou, paske, ekoute byen, dènyèman la a m kwè m fè yon emisyon pou m di ke nan sa nou ye la a mezanmi, pou Ariel rete l pa janm di anyen se kòmsi peyi a ap byen mache, epi tout moun ap fonksyone lavi fezan antouka. Bagay yo fè moun ri nan peyi Dayiti, bagay pou ta kriye se ri w ri paske yè mwen nan yon emisyon, M te vini avèk kèlke zimaj anba lavil. Anpil moun ki te gen chans swiv live sila a e moun ki kontinye ap gade videyo a, moun yo di m ke RL jiskaprezan ou manti. Mwen jwenn anpil moun ki di sa se pa Ayiti. Ou manti RL. Se pa Pòtoprens mwen te konnen an. Se Pòtoprens rue Doktè Obri. Se Pòtoprens rue du Centre. Se Pòtoprens rue Makajou. Se Pòtoprens rue des miracles. Se Pòtoprens ou te konnen an. Pòtoprens ou te konnen lè w pati sa fè petètre dizan, se li menm ki vin transfòme tankou yon jungle. E ou wè, nan videyo sa a ke nou t ap ba w chans pou te gade a, de lwen, on aperçoit un citoyen. O pwen ke nou te oblije poze tèt nou kesyon pou nou mande sa l ap fè kote l ye a. 2, Nou te wè yon ti chen tou piti piti piti t ap travèse lari a nan videyo sila. La twazyèm choz, Nou te sèlman tande bri ti zwezo. E, ti zwezo sa yo, m poze tèt mwen kesyon pou m di, lè bagay la rèd èske yo menm tou yo pa nan kouri? Èske bal mawon pa konn al pran yo pou touye yo? Epi, gon lòt konsta pou nou wè se plenn. Aba wi, Pòtoprens tounen plenn. Kounya la, m ap poze tèt mwen kesyon pou m di. Gen nèg la kap kwaze ti dwèt yo kap tann pou yo di eleksyon. Epi yo pral fè kanpay nan Pòtoprens sa premyè, dezyèm sikonskripsyon, twazyèm sikonskripsyon. Epi yo pral nan eleksyon, se pral yon fyète pou yo pou yo ta depite pou zòn sa. Ha mesye nou mechan mesye, nou mechan. Nou mechan. Mwen menm m gade Belè. Paske m pa gon kote m pa met pye m. Sèlman m pa pral nan fyèf gang. Men depi son kote moun ka pase mwen menm map pase la. M ta renmen konnen ki sak fè m paka pase la. Pa egzanp m fè plizyè emisyon konsènan la plèn. Epi m tande nèg yo ap pale anpil, yap koze yap di a bon nap veye misye la kanmenm nap pran misye. Men kòman, kòman m fè paka pase nan zòn nan. Zòn nan e zòn mwen li ye, se la m fèt. Se la m fè ti jèn jan m. Men m paka pa pase. Depi m bezwen al gade sak gen nan yon zòn mwen prale. Erezman on ne se kone pa. Eske nou konprann? Donk sa vle di, bagay yo vrèman rèd nan peyi Dayiti. Nou pa konn ki kote pou nou mete pye nou. Kounye a la, lòt la kanpe l di w ke, A! Defann tèt ou. Kounye a la m pral defann tèt mwen. Epi, sa w tande a la, nou menm ankò nou pral di, A! Misye se bandi. Kounye a nou pral mete m nan lis bandi. Pa vre? Epi, sa pwouve kisa? Leta pa kapab. Leta kòmsi nou la Men sa pou nou konprann, anpil fwa m pran egzanp Ikrèn, bon gen moun ki di ke non ba a Ikrèn nan son peyi kap goumen a yon peyi. Men isit se nou menm kap antro dechire antro nou. Ok. Men banm di nou bagay, leta li menm fok li pwouve ke li egziste. Ou pa wè malgre tout sak pase, depi w di Larisi ou di Poutine. Si gon pwoblèm la nan peyi Etazini, tout moun ap di y ap tann desizyon Biden. Menm lè ou wè Donald Trump te vini la a pou l te kapab destabilize establishment Etazini an, men menm lè gon pwoblèm moun yo ap tann aske prezidan l pral pwononse yon mo. Eske nou pa wè sou Jovenel menm lè bandi yo t ap fè lòbèy, men li te fè je l chèch kanmenm li moute pou l di bandi yo m ap rive sou nou, fon poze. Eske nou konprann? Donk jounen jodi a la nou gen yon seri de moun ki ranplase de moun ki pa t kapab fè anyen epi yo menm yo vini yo pwouve ke yo pi mal. A mesye èske bagay la ap kapab kontinye konsa? Pandansetan nan Kanaran moun ap mouri, moun Ti Tanyen pa ka pase nan Sous Matla, moun Sous Matla pa ka pase nan zòn Kanaran. Èske nou konprann? Mwen m ta renmen kòmsi nou di m ki kote nou prale ak peyi sa? M ta renmen nou di m, mwen m a fè kòmsi politik pou tout Ayisyen kite a, pa gon kote l ekri. E se pa tout Ayisyen k ap ka kite paske jounen jodi a la a, lè w pran yon nèg k ap fè yon paspò, m gon frè m la a mesye, atchè! l ap fè paspò pou pitit li, èske nou konnen l prèske sou yon mwa ap monte desann li poko ka jwenn paspò? Hein! Donk yon paspò nan peyi sa a, m ta kapab di pou jwenn yon paspò kounya la a, li pi fasil pou ale Etazini ak yon paspò nan men w Ke pou fè yon paspò nan pwòp peyi w. Kèlè sèt istwa? Pa gon bagay nan peyi Dayiti k fasil menm! Anyen pa fasil. Sèl antre nan gang ki fasil. Enben, se li yo ba nou kounye a. Kounye a ou pral joure yon pakèt ti jèn ki antre nan gang? Non! Ou kapab disyade yo de lespri pou yo pa antre nan kestyon sila. Ou ka di men ki danje k gen nan sa. Pandan yo nan gang nan, ou ka di yo gen nesesite pou n mete zam nan atè men ki sa leta mete pou yon nèg ki anvi jete zam nan atè. Donk sa vle di, pandan nèg yo antre nan gang nan, leta menm kreye yon estrikti pou nèg yo kapab rete nan gang. Sa vle di se gang nan ki lekòl. Eske nou konprann? Kounye a ban m di nou yon bagay. E sa pou n konprann. Si m se te yon jèn ki te lekòl kounye a, pa egzanp an n di ke m t ap fè segond. Bon eske m tap janm gen chans pou map vin pale sou yon chanèl? Pa egzanp nap fè segond nan pòtoprens, lekòl fèmen, mwen m pase nan lise petyon, donk jounen jodi a la yon nèg ki lekòl nan lise petyon, bon eske l ka al lekòl? Gen yon pakèt kote lekòl fèmen, bandi ap mande lajan, jodi a la m oblije fè yon plon gaye paske bagay yo rèd, m pa kapab mwen menm m pa kapab, si yon moun kapab la fèk ki gade l, e pandan m pa kapab la. Map batay wi, m pap mete ajenou. Se sa k fè, nou ban m misyon pou m pale pou nou, pou m fè eko ak revandikasyon nou. Moun Site Solèy yo pap kapab nan zafè Gabriyèl avèk nèg je nèf yo. Moun Belè yo pap kapab nan zafè je nèf avèk je pèp. Yo pap dakò l. Yo pa dakò l. Moun Solino yo pa kapab. Lagè oblije anpil moun mete tèt yo deyò. Ebyen èske nou menm nou oblije? Rete nan lojik sila non. Sila yo ki rete nan peyi d'Ayiti, fo dire ke se son dè jan blende. Tou l mond pe nou konsidere kom dè jan blende. Lè jan ki son an Ayiti. Men mezanmi, si nou fè sakrifis sa, nou deside nou rete nan peyi sa, pou n'ap manje mizè, n'ap manje kras. E pi yon ensekirite nan dèyè nou tou. Paske banm di nou bagay, jounen jodi a la, yon moun ki aletranje, k'ap voye degouden bay yon moun nan peyi d'Ayiti, moun sa ou mèt konsidere l tankou yon papa. Paske l gen dwa di, bon, mwen m'pa ka vin nan peyi a, m'pa enterese m de moun ki nan peyi d'Ayiti anko. Ah ben se grav sa. Se grav. E sak fem ta renmen komsi bon anpil ayisyen kite. Paske yo bezwen ale fok yo kite paske lè w imajine yon moun ki pat ka manyen 50 goud lal nan yon peyi o mwen li kab manyen 300 dola ameriken le mwa. M panse ke se ap bokou pou li. Eske nou konprann donk e genyen moun ki vle rete. Men pou yo rete fok genyen yon klima. E klima sa se leta ki pou pèmèt ke klima sa li enstale nan peyi dayiti. Nou paka depi dè zane mezanmi nou nan enstabilite enstabilite e nou konnen depi gen enstabilite se li ki alabaz ensekirite se li ki alabaz lavi chè se li ki alabaz tout pwoblèm sa yo pèp ayisyen pa bezwen anpil mwen m bezwen al danse. Mwen m bezwen al distrè m. Kòmsi gou on lè k pou rive, fò m al nan ti pwogram atè plat mwen nan Simon. Fò m al nan ti pwogram atè plat mwen nan Jakomen. Men nan konbyen ane ankò? Nan konbyen ane ankò? Sa vle di pa ka rive nan on pwogram pou m ouvè zèl mwen. Se toujou rete anwo ben dè bwa, m al nan on ti pwogram, m rete a distans, nèg a gwo manch nan men yo, m ap swiv yo, m ap etidye yo. Non! Fò m ka ouvè zèl mwen. Fò m konnen lè m rive nan on pwogram m ka di bon men RL mesye, men RL. Paske m konnen p ap gen danje atè a. tout nèg, swa yo mete zam yo yon kote oubyen yo dèyè bawo. Men, Leta kreye. Sa k gen la a, se Leta ki kreye l. Se zanmi nou yo nan entènasyonal la. E ofinal, se gang nou yo, frè nou, zanmi nou yo ki lakòz n ap viv nan sa nou ye a. E nèg mwen toujou ap preche pou m di yo, Ekoute, mesye, annou fon. Chanje bagay la direksyon an envèse tandans la n batay pou pèp la pito paske gen lontan n ap batay pou tèt nou nou wè se pi mal n ap vin pi mal nou jete peyi a nan enstabilite nou wè moun yo ap vin pi mal bò kote nou men aprè tout benefis sa yo kounya la an n vann ti sak rete a pou pèp la tankou jan prezidan Jovenel konn di sa ti rès la pou pèp la bay pèp la ti rès la non mesye antouka mèsi la famiy kòm toujou Un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kès kon di a la prochèn.